Se sa, jan nou wè l la, se sa k pral gen nan vil la la a, men nou gen yon gwo otorite avè nou nan cho a jodi a, se li k pral pote evènman sa a pou nou nan Toronto, se 30 jiyè li ye, l pa gen lòt dat, Samdi 30 jiyè nap tann tout moun a 10 è biw e nou gen chèf la ansanm avè nou kamarad Maurice kòman w ye mon ami se ou menm ki chèf vil la di nou kòman bagay yo pral pase nan vil la prezante w avèk piblik la di nou kyès ou ye. Monchè m salye w e m remèsye w pou opòtinite a e m pwofite salye chak grenn moun ki branche nan moman sa a, nan minit sa a k ap gade show a. S on plezi pou mwen pou m la. E kòm ou di l, non m se Moris, Moris Loksidan. Mwen gen on kenzèn dane nan vil lan la. Men mwen gen pli de dizan depi n ap fè jan daktivite sa yo nan vil lan. E m panse m s on moun ki chanse paske m gen chans travay avèk Septentrional. Tropicana e nou fè Djakout e kilè sa ankò nou fè Tony Mix resamman avan avan korona an. E Blondedy te sipoze akonpanye de Roody Roodboy, bon pou yon bagay ki pa depan de nou, se Blondedy sèlman n gen, men n gen lòt bagay k ap vini. Annatandan nou kontan la avè w e nou pral fè ti pale. Ok chef sa vle di ou abitye fè bagay nan vil la e nou konnen Blondedy se yon moun li menm lèl parèt yon kote li fè anpil bagay ou konprann nan sans nap mande tout fanatik Union 109 yo kòmanse pote boure sou video sa nou pral lage la kòmanse gaspiyem avèk like kòmanse gaspiyem avèk pataje e sitou kòmanse fè rezevasyon nou pou nou kapab vrèman prezan nan evenman sa k pral rive la. Se nou konnen se summer time li ye, nou sipoze enjoy nou, enjoy nou ak fanmi nou, enjoy nou avèk zanmi nou, avèk moun moun tou ladann, tout bagay yo ladann, son show li ye, se taktik show, e konsa bagay la fèt, se konsa nou pale nan show sa, pa gen bagay la mès la, se afè pale bawol jan nou fèl, tout jan, Se konsa nou fè bagay yo. Enben kamarad, kòman sa ye nan kominote a? Kòm ou di ou travay avèk tout moun sa yo, ou travay avèk Septan, ou fè Tony Mix, m konn sa deja. Enben ba nou kòman, kòman w ap vire nan kominote Toronto a la? Monchè, mwen se yon moun ki, ki ouvè. E, m patisipe nan tout aktivite nan vil lan. E, O nivo legliz, nou gen yon mès kreyòl ki fèt chak twazyèm dimanch di mwa nan Toronto la. M se youn nan moun ki toujou ede. Nou ede nan festival ki konn fèt nan vil lan. Nou ede lòt zanmi, lòt kamarad k ap fè bal nan vil lan. Nou travay ak tout moun. E avantaj nou gen, nou pa gen pwoblèm ak pèsòn moun. Nou renmen tout moun, nou travay a tout moun, n apresye tout moun e m espere tout moun apresye nou tou. E sa p ap janm resipwòk a san pou san men kanmenm nou nan vil lan la yon bon ti tan e n ap fè koze. Nou konnen pral gen bagay nan vil la, se taktik cho, fò di bagay yo janl ye, ou di wap fè koze, pa gen moun ki konn ki koze wap regle papa. Se konsa bagay yo ye, bon pale nou non, di nou ki kote w jwenn ide antre nan mouvman sa a la men nan vil la? Monchè, se yon kamarad mwen Leo Jean Baptiste, m salye misye sou trak sa a, mwen rankontre ak misye an 2008, Nou te Florida ansanm men nou pa t vrèman pwòch, men youn te konn lòt kanmenm an Florid. Epi lè m vin isit, epi nou konn hangout ansanm, epi lè misye te vin jwenn opòtinite pou l te anchaje Septentrional atravè le Canada, misye pa t gen lòt moun li te chwazi, se mwen li te chwazi kòm kavalye pòlka li. Nou travay ansanm depi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, si m sonje, 2013 tou. M te vin fè yon aksidan an 2012, sa te vin fè m yon ti jan kanpe nan mouvman an. Men si m nan mouvman aktyèlman la, se gras a Leo Jean Baptiste ki te vin avèk Ibo Mizik, Ibo Mizik kounye a ki nan Montréal ki se Ibo. Ibo mizik Montreal e m kwè gon lòt Ibo mizik Ibo mizik tou pti gon pakèt ki nan ki nan Montreal aktyèlman la ou konprann so sa vle di se Leo se Leo k mete m nan mouvman depi 2009 je kwa epi depi lò mwen sanse nan mouvman an chaje septentrional atravè le Canada nou fè septan Toronto, nou fè l Ottawa, nou fè l Montréal yon pakèt fwa. E se konsa, se la m vin tonbe nan mouvman an e m renmen l epi m tou ladan l. Tèt chaje, sa vle di ou fè anpil mouvman, anpil bagay fèt nan vil la e mwen byen kontan sa paske nou konnen Toronto se yon kominote ayisyèn ki vrèman an ti jan pa trè pa trè aktif nan mouvman sa a. Nou konnen Monreyal plis aktif pase nou pase nou konnen nou gen anpil konpatriyòt tou nan sektè a. Men nou konnen Ayisyen yo kòmanse ap reve yo avèk aktivite ke kon jan w ap fè l la la a, kòm jan ou te fè Tony Mix lan. E nou konnen ou gen anpil lòt pwogram ou pral fè. Ben, m pral eseye pase menm ti videyo sa a ankò nou te pale. M konnen se pwogram sa w pral vann nou. E prepare w pou w ka bay moun yo tout eksplikasyon, tout detay kòman sa pral ye, epi se sa, epi moun yo ka konnen. Map di yon gwo mèsi a chak grenn nan nou ki fè deplasman la aswè a malgre lapui nou la mwen di nou mèsi m kontan wè nou mèsi bokou mèsi mèsi. Li dous otan lanmè, li fèm ri, l fèm fè kòlè, idrate mwen pa ranpli, lè fwa mwen santi m pèdi. Se sa jan nou wèl la la e se sak pral gen nan vil la, nou bay yon avan gou e nou konn sa Blondedy nan ye deja, lèl rive se cho l fè, li fè anpil cho e l gen anpil moun li fè cho tou an menm tan e Maurice pale nou de evenman sa a menn kòman sa pral ye? Bon m panse e samdi 30 son sèl randevou l ye l pa ni 2 l pa ni lòt se Blondedy Ferdinand epi Baz de Montréal n ap gen 2 DJ lokal ki se DJ Ernest e Onlick e pwogram n ap kòmanse a 10 è boul e antre a se 40 dola alavans e nan pòt la w ap peye 45 dola tout pye kout pran devan tikè yo atravè vil lan ke ou te nan East ou te nan West ou au centre wap jwenn biyè e si ou a distans tcheke sou Eventbrite wap jwenn link lan gon barcode ki nan ki nan postè a oubyen flyer yo ou ka scan li wap li pral mennen w direkteman sou Eventbrite. Pou w ka achte biyè w. So so far jiska prezan la e sa ap mache. Ok ok sa ap mache sa ap mache epi baz de Montreal e tout bagay rèd epi pou wap fè tout bagay kentan prepare e moun yo pa bezwen panike se bagay prepare soulye yo prepare kostim prepare e swader yo epi tou pou yo ka vin vrèman enjoy. Wi, toutafè, toutafè. Tout bagay fen prè. E, atis la aktyèlman la an Ayiti, l ap fè lòbèy an Ayiti. E m panse ke sito l soti an Ayiti, gen kèk kote, m pa fin sonje egzakteman kote l ap ye avan. E pi samdi si Dye ve, le 30, l ap nan vil lan la. E tout moun ki fanatik li, Fanatik ou pa, m panse son moman de relax pou vin enjoy ou. Pase tout moun pap janm ka fanatik Blondedy, ap gen moun ki renmen n, gen moun ki pa renmen n tou, n ka konprann sa, n respekte sa tou. Men nou pa gen aktivite sa yo nan vil lan souvan, m panse lè ke n jwenn ti moman sa a, Blondedy pa la sèlman pou kont li, gen baz kap jwe bon konpa, ti mesye yo jwe trè byen. Sa se baz de Monreyal, sa vle di nèg yo ap soti Monreyal yo menm. Nèg yo ap soti Monreyal depi nan vandredi y ap nan vil lan, y ap byen rilaks yo. So, moun ki nan vil lan ak rekonèt ti mesye yo byen vin fè foto, vin fè foto avè yo, jwe gwo konpa. E, m panse se yon bèl opòtinite pou chak grenn moun ki renmen mizik ayisyèn, ki renmen kilti ayisyèn. Vin rilaks ou, s on ti moman pou rilaks, vin enjoy. Blondedy ap nan vil la tout moun konn sak vle di Blondedy an e vin relax ou. Ok ok sa vle di moun yo met prepare yo tout bagay yo deja prè bon nou menm nou vreman kontan evenman sa ap fèt nan vil la paske nou bezwen chofe e kominote a nan sans sa. pa tèlman gen aktivite sa yo, bon nou menm mwen m retire chapo m devan w paske aktivite sa yo e li pa fasil pou fè yo, men eske w gen yon sponsò, eske w gen yon bakòp, kòman sa ye di kote de ma e de kote de finansman tou sa? Monchè e a 90 pou san se mwen menm, a 90 pou san, mwen gen kèk patnè ki avèk mwen, m gen DJ Moët ki avè m, mwen gen Mario Etienne ki avè m, An tèm de sponsor nou gen Gilles Computer, tout moun konn Gilles Computer nan vil lan. Nou gen ankò Union Market ki nan Scarborough. Se 2 moun sa yo, gon twazyèm moun wi m pa gen nan tèt mwen la kòm sponsor men ki nan flyer an. Nap gen chans pou n prezante tout sponsor sa yo nan moman sware a. Ok men e si gon pwen ou ka ou ka detay pwen de vant biyè yo si moun yo ta bezwen moun ki nan scarboro moun ki kòmsi a lwès a lès eske ou gen pwen de repè yo ou ka bay moun yo. Mwen gen tout pwen de repè yo on moun ki nan scarboro ki bezwen biyè wap pase nan jid babè tout moun konn kot jid babè ye si w pa konnen m kwè jid babè pou adrès Eee banm wè si m sonje adrès Jude se 20 se 42 32 Lawrence avenue east sa se pou Jude Babin pase nan ka nan Jude Babin wap jwenn biyè pase kay Terry oubyen rele Terry wap jwenn biyè pase nan Union Market ki nan 33 55 Kingston a Kingston road wap jwenn biyè si w nan zòn O sant, pase kot jil konpitè wap jwenn biyè, si w nan ejaks gen kote gen biyè nan ejaks tou, e si w entèrese ou ka fè m konnen m ka voye nimewo moun nan ba w an prive, e si w nan lwès tou rele m, rele DJ Moët, rele Chanèl, Chanèl gen biyè nan men l tou, Nou gen biyè enpe patou atravè vil la. E mwayen ki plis senp pou tout moun nan si w pa vle deplase, ale sou Eventbrite, achte kantite tikè w vle. E nou gen nou gen yon package tou. Nou gen yon package ki gen ki kòmanse de 600 dola ki gen antre 4 a 6 moun. E m kwè se si m sonje tout Mwen soti tout nan tèt mwen la non bon ma gentan vin avèl e li nan flyer kap vini an tou nou gen package pou moun ki entèrese nan boutèy e ke nou gen tout bagay yo disponib depi w entèrese relem nan telefòn mwen ki se 647 588 53 47 nenpòt lè a kèlkeswa kote w ye a depi w fè nimewo sa 647 588 53 47 Depi ou bezwen biyè, ou bezwen package vip package tou pa ezite relem epi nap jere sa. Ok bon nou byen kontan ou bay moun yo detay sou zafè e pwogram sa kap genyen le 30 jiyè a se mezanmi son bagay tèt chaje liye e m pa konnen si w gon dènye pawòl wap lage nan zòrèy moun yo. E kisa l tap ye? Wi, nou gen dènye pawòl, nou gen kote Francky Barbet tou nan Elegancia ki gen ki gen biyè, gen a la bon li bon restoran tou. M bliye pou m te mansyone 2 moun sa yo. Gen Francky Barbet e ki gen ki gen ki gen biyè, gen a la bon li bon restoran tou ki gen biyè. So sa vle di ke gen biyè enpe patou nan tout vil la. La si yon moun ou pa vini se pa biyè k difisil pou jwenn. Biyè yo trè trè agsesif. Event Bright pap manke w tou depi w tape Blondedy Ferdinand plis baz wap jwenn biyè. Sa vle di si yon moun ou pa vini se volonte pa w ki pa vle vini ou pa vini men nan mete tout bagay yo disponib a la pòte chak grenn moun. E si n ta gen yon dènye mo, n ap remèsye ou menm pèsonèlman pou envitasyon an. E n ap remèsye tout moun ki t ap tande, ki pral tande, ki pral pataje sa tou, k ap pwofite abòne avè chanèl lan pou l kapab grandi. Nou bezwen l grandi, se yonn sipòte lòt. Abòne avèk chanèl lan, pataje epi like li. Paske sa se yonn, men se pa dènye, nou gen lòt k ap vini toujou. Sou pen gen lòt bagay n ap negosye, men vi ke nou pa ko konfime yo, nou poko ka lage l. Kounya Men m panse avan e samdi a n ta sipoze gen yon bagay ki konfime pou jou kap vini yo la e nap fè piblik la konnenn pou yo vin relax yo nan jou kap vini yo la. Se te yon plezi pou mwen, m apresye sa anpil e nap kenbe la. Antouka se mwen k pou remèsye w e nap pale yon lòt fwa bon nou di tout fanatik Union 109 yo pa gen lòt chwa nan vil la la kounya la jan nou sot tande l avèk mesye Maurice la pwomotè e misye di nou 30 jiyè A dizè boul, pa fè l pè, pa gen pèdi tan, pye kout pran devan, jan nou wè l nan flyers la, se pye kout pran devan, achte biyè nou alavans e gen package tou, nou menm ki renmen ti bwason nou, n ap jwenn yon bèl package, y ap fè ti rabè pou nou ladan, nou konnen kòman bagay yo ye deja, eseye. E pran devan vin bonè, vin avèk moun, pale yon zanmi w, menm si l pa ayisyen, menm si l pa bagay, se danse l pral danse, se mizik li ye, e tout moun ka danse mizik, nou konn sa l ye deja, sa vle di le 30 jiyè, se se 40 dola a lavans, 45 dola a la kan lè w ap rive nan pòt la, men si w achte deja e w ap peye 40 dola, men gen package tou, kankou mesye a sot di nou la, nou ka rele nan nimewo ke li bay la, se 647. 588 53 47 epi nou nap jwenn tout enfòmasyon sou pwogram sa a kap fèt la. Non pa m se Racy, se Inyon 109 e nou kwè Inyon 109 ap prezan tou pou evènman sa a e nap live an dirèk e selon sa e yo fè nou konnen e nou pral ba w evènman sa a an gran jan nan sans pa nou, nou konn sa l ye deja, n abitye fè l deja e nou di w ou menm ki tap koute nou pa neglije mete yon like e sitou. Pataje video sa pou plis moun ka konnen, pou plis moun ka vini nan show a. Nou wè tout enfòmasyon yo ap defile e nan sou ekran an, nou wè ki kote pwogram nan ap fèt, nou mete adrès la, nou mete dat la, nou mete kilè, pa vin di ke w pat konnen, pa vin pede rele m, pa vin voye mesaj ban mwen apre pwogram pou di a m te fè pwogram m pat envite w, se nou lage bagay la nan men w, degaje w avèk li, lage l nan men tout moun. Union 109 TV yon lòt fwa ankò nap kite w enjoy ti e nou konnen atis Blondedine lèl rive yon kote se bagay li pral fè el gen bagay pou wè li toujou montre bagay e nou konn sa deja Blondedine se konsal ye Blondedy ap montre nou bagay nou menm ki ta renmen wè bèl gwo Mwayèn, jèn, kèlkeswa jan bagay la ye, e nou konnen se Taktik Cho, Rassi, se konsa l pale sou Taktik Cho, e nou trè kontan pou n te ansanm avèk ou, n ap kite w enjoy avèk Blondedy pou kèlke segond, apre sa, n ap kwaze pou yon lòt fwa, mete yon like, pataje, silvouplè, mèsi anpil. Mesye, la rèn, la pli bèl, Blondine! Kouman nou ye? M ap di yon gwo mèsi a chak grenn nan nou ki fè deplasman la aswè a. Malgre lapui nou la, mwen di nou mèsi. M kontan wè nou mèsi bokou mèsi mèsi.